Onètman kòman w wè konpa alèkile? Mwen pè pou konpa mwen vrèman pè ok mwen vrèman pè malerezman mwen diskite sa avèk Richie anpil bon m espere ke on jou nap rive fèl ok se t on pwojè ke mwen te genyen pou m te pataje avèl kòm mwen pa mizisyen an reyalite se Richie ki jeni an se Richie ki fè pwodiksyon yo donk mwen swete ke yon jou ke misye fè yon akademi bon pa li pa oblije pou kont li li kapab fè de nèg tankou Fabrice Rouzier de nèg tankou Keke tankou lòt gwo mizisyen Dadou Pasquet etc m panse li lè pou nèg yo panse a yon akademi yon akademi kote ke se pa sèlman pou aprann moun m pa di se lekòl mizik m ap di yon akademi sa vle di non sèlman ki gen dwa ap ansenye moun men tou ki ap travay sou rit lan pou ap travay sou rit lan kodifye li mete de kòd ladan li. Pou etranje ka jwel tou ok menm si m wè gen de etranje ki jwe de mizik konpa men pou l ta kapab kodifye e an plis de kodifikasyon an m panse ke nou ta ka vini avèk kesyon dans lan anpil. Vwala Doktè Juno jisteman m trè kontan ou abòde dans lan nan menm kesyon akademik lan pou n fini sa w kòman w santi le fèt ke kounya la n ap pèdi idantite sa nan konpa pandan ke nou t ap pale de pè ou pè pou konpa piske on timoun 17 18 an prèske pratikman pa ka danse konpa. Well se dabò se televizyon se alyenasyon kiltirèl dabò sa vle di kote ke ou gen yon anvayisman de gwo chèn televizyon amerikèn yo nan lemonn e ke ameriken ap pote kilti l tout kote epi malerezman n ap pran l n ap vale l san nou pa kesyone l. E se pa nan mizik sèlman, gade jodi an, Ayisyen pale fete Gede, y ap pale w de Halloween, Ayisyen ap fete Thanksgiving, yon non bann lòt bagay ke nou refize fete fèt pa nou yo. Donk se yon pakèt bagay k ap pèdi nan kilti nou. Ò, se yon batay pou nou fè pou nou retounen nan idantite Ayisyen. Se pa, sa pa vle di ke pou nou rejte lòt. Sa vle di ou gen dwa pandan w ap apresye lòt kilti an, men dabò, pou w apresye yon lòt kilti, fò dabò ou apresye pa w la e ou konnen l. Donk son efò jeneral ki pou ap fèt ok nou pran jasmin nan jakmèl alò moun jakmèl men ki miami avèk madanm li ki ap travay anpil sou kesyon dans konpa sa ekstrèmeman enpòtan paske yon rit yon mizik poul mache fòl gen dans pa tankou merenge tankou salsa tankou ki reyisi pete de baryè salsa pete de baryè nan loksidan se paske kèlke pò ni rege an tou se ke yo gen dans pa yo donk mwen panse fò nou sispann nan kesyon Fè de al danse nan fè nwa ke danse an pou nou se al ploge fò al ploge se sa k danse an non danse an ka gen lòt bagay ladan l menm jan menm jan ak kizumba egzak ou gen dwa danse djanm men m panse fò n kodifye dans lan kodifye dans lan e kodifye mizik lan tou se yon bagay k ap vini vrèman pote yon apò e lè sa pou n ka petèt travèse baryè yo paske an tèm de biznis Tou otan ke nou pa travèse baryè entènasyonal yo pou n ka jwe an Ewòp nòmalman, pa pou Ayisyen, pou n ap jwe an Ewòp pou tout lòt moun, pou n ap jwe Etazini, pou n ap jwe Kanada, pou tout lòt nasyon, e lè sa a n ap pete baryè a, sa yo rele an anglè crossover. Men pou nou fè crossover gen yon pakèt bagay, yon pakèt efò pou nou fè dabò. E m panse ou menm tou nan medya yo nou genyen pou nou ede nan sans sa a tou. M panse ministè lakilti gen anpil travay pou l fè tou. Donk gen yon pakèt efò ki pou fèt, se yon pakèt moun ki pou mete men. Sektè prive an fò n mete men ladan l e fò ayisyen an jodi a Richie ap poze m kesyon aprè midi a kijan m wè albòm lan k ap sòti an la a e m ap di msye jan maten an m santi m dekouraje lè m ap gade sou yon pakèt gwoup whatsapp ke m wè moun yo lage tout mizik yo sou gwoup whatsapp yo sa vle di tout moun gen yo gratis yeah mwen nan yon gwoup whatsapp moun yo lage 5 mizik. Sètadi menm avan sinyati albòm nan gen yon kantite mizik ki gen tan deyò Men men, selon ou menm, sa k koze pwoblèm sa a? M panse dabò se yon kesyon de mantalite. Nou refize apresye èv atis yo. Gen yon gwo pwoblèm de dwa dotè an Ayiti e se yon dezòd total nan peyi a. Sa vle di gade match bòks, match baskèt, match foutbòl, tout medya yo ba yo gratis. Se sèl peyi ki bay la gratis. Lòt chèn se peye pou peye. Menm pou w gade yon seri sou lòt chèn se peye. Yo peye nou menm an Sil gratis tout moun fè sa yo vle nan peyi a son peyi de fè sa nou vle donk pwoblèm lan gen anpil travay ki pou fèt nan lekòl yo depi timoun nan piti poul kòmanse apresye èv yon moun si yon moun son atis ou son atis kit son pent ou ye tablow lan gon valè si son liv ou ekri liv lan gon valè son pwodiksyon entèlèktyèl li ye menm jan ou ka pwodwi nan faktori wap travay yon travay manyèl. Travay entèlektyèl lan li genyen copyright li dwe pwoteje tou donk lè nèg yo wè Richie di w 1 an mwen Richie zanmi Richie m ye m konnen alò mwen gen plis ke 1 an ap travay sou mizik yo pou yon nèg fè tout ane sa ap travay tout mwa sa ap travay epi gon lòt nèg gen annik pran l li lage l sou yon gwoup whatsapp epi pa gen pwoblèm tout moun ka jwi de li san kòb m panse la a fòk n travay anpil pou n refè kesyon sa a refè mantalite moun yo. refè mantalite moun yo epi pou n wè efektivman si atis yo ka vrèman kapab benefisye de èv yo e la n ap pati from there, n ap pati apati de la epi pou nou avanse. Doktè Juno, m tèlman kontan ke nou fè ti pale sa, e si n ta pran esplike tout sa ke nou gen, m panse ke ti entèvyou sa t ap twò piti.